Depi ou tande vwa sa n pa menm bezwen di kiyès nou ye ou konnen se chanèl paw la ki antre lakay ou TV lakay Haïti pwen kòm, nou kontan avèk ou aprè midi an la a, nan nouvèl videyo sa a, gwo bout tonton videyo la a ke nou pote pou ou, e sou sa kap pase nan peyi Dayiti, avan tou kòm dabitid nap di yon gran mèsi ak tout zanmi nou yo, tout sila yo, tout konpatriyòt kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a, ebyen nou swete w byenvini sou TV lakay e nap di w mèsi lefèke ou fè chwa de nou. Kòm yonn nan meyè kanal ki la pou enfòme ou sou sa kap pase nan peyi Dayiti bon ann ale gwo nouvèl ke nou pote pou ou medam e mesye dosye ensekirite a la a kap miltipliye pa 10 15 20 chak jou Bondye mete se bandi kap tonbe se lapolis kap pran kou enben fwa sa a nap di ou nan depatman latibonit lan presizeman nan komin lyankou ebyen popilasyon an fè dega a wi Popilasyon an fè dega kote yo arive mòtèlman blese, fòk nou diw tou se yo gen sipò lapolis avèk yo, ebyen kote yo arive mete 2 towo sa yo anba kòd e remèt li ak lapolis sa w tande a la a, mòtèlman blese mèdam e mèsye, ebyen fwa sa a nap diw moun latibonit yo pa manje anyen ki frèt paske sè dènye tan yo vrèman vrèman vrèman mobilize yo vrèman mete tèt yo ansanm pou yo wè kòman yo ka fini avèk anbas gran grif anndan Savyen k ap teyorize moun nan komin nan. Enben, medam e mesye, sitou nan komin Lyankou, nan Savyen la a, bagay yo pa dous. Bagay yo pa dous paske popilasyon an an danje e yo deside fòk yo kanpe kif kif fas bandi sa yo ki chak jou ap kidnape yo, touye yo. E nou tou gon ti bout videyo ke nou pa t ka pataje kote yo te arive kidnape yon kantite moun yo fè yon mwa. 30 jou ou 31 jou san ke yo pa relache yo e lè yo resi relache yo bon granmoun 80 lane granmoun nan tou fini sou pye granmoun nan 7 kout aso medam e mesye enben telman nèg yo maltrete moun yo anndan an lè yo kidnape yo donk nou wè ki sak tap pase tou e konsènan flannè sa ki te nan radyo televizyon karayib nan jounal premye okazyon ki tap montre w de pla men l kòman bandi yo vide e kouman rele bagay sa vide kiyè plastik nan pla men yo. Hein tout lame mesye a boule enben se bandi Savien kap frape konsa fwa sa popilasyon an san pitye san pitye yo mòtèlman blese de towo sa yo nou pa lèvite wè nan foto a medam e mesye lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou dosye Morvan ak Ti Youri bagay sa ap rive lwen TT deside antre lajistis ak Ti Youri paske Ti Youri akize TT kòmkwal te vòlon telefòn nan RCH 2000. Tout moun konn radyo sa, LCH 2000, enben TT sanble te pike yon telefòn e sa w tande a, Ti Youri vin ak dosye a TT dedouble e TT gentan tcheke avoka, Ti Youri tcheke avoka e Ti Youri di l pap bese lè bra paske TT son gwo vòlò. Donk se pa nou, tvlakayhaiti.com ki di l men se Ti Youri ke nou pral fè w tande nan videyo sa e TT answit pral reponn mesye a pou li menm li enben Avètis yo wi ke trè byento la a Babylone gen pou rive sou ti Youri. Ansyen depite Arnel Belizaire tou pale sou dosye ensekirite a, dosye zam kap antre nan peyi Dayiti, dosye Ariel Henry ak Frantz Elbe epi yon nouvo minis jistis wi ki la, yon dam humm. Lè lap pale wa di son gason, anben jodia la nou wè kòman bagay yo ye nan peyi a, zam ap antre a goch a dwat, yo tap pran sanksyon kont moun, yo pran sanksyon kont boujwa, nou wè zam, katouch tap sezi, patati patata, enben se kouny, zam potko janm tap antre, zam potko tap antre, katouch potko tap antre nan peyi a, se kounya ki gen zam ak katouch kap antre nan peyi dayiti paske nou wè bandi yo fin pi pwisan, bandi yo vin pi alèz men jounen jodia chèf gang Izo Retire kagoul. Wi. Li retire kagoul paske l fin tèlman fin fè sa l te gen pou l fè yo, li fin gen lajan, li fin milyonè, fwa kounye a l deside retire ebyen kagoul li tout moun wè vizaj Izo paske l fè 100 mil abòne sou youtube li deside pou l fete l konsa. Men kisa ki Ayiti an. Antouka, nou pral envite w gen detay nan videyo sa. Medam e mesye, bòn ekout tout moun, n ap tounen. Ap domine aktyalite a ebyen o nivo de peyi Dayiti ebyen nou prale nan kad dosye bandi ki kòmanse ap tonbe la se prèske pandan semèn sa ebyen lapolis li menm ki detèmine pou li menm li kapab kwape bandi yo ebyen nou prale nan mirbalè ebyen nan mirbalè nap di w ke lapolis ap fon gwo travay la ebyen nou kapab pale de CP Ronald Pierre ki li menm e ki te konn ap travay o nivo de komisarya ebyen Senmak ebyen kounye a se li menm ki Mirebalais ebyen 2 endividi ame stope pa lapolis ebyen jounen jedi a e 2 endividi ame yo tiye yo pa lapolis de Mirbalais nan matine jedi 16 mas 2023 nan lokalite ki rele Nandal ebyen sou wout Di sa yo ebyen e se yo menm ke lapolis li menm yo arive touye ebyen mezanmi ann gade pou n wè eta moun yo sa kap pase menm an diye ke se e tout moun ki lage kò yo gade eta pye pye nèg yo gade eta rad ki sou yo ebyen yo genyen e e e e zafè yo kote ke yo menm yap bay pase ke lapolis li menm li arive touye yo nan zòn nan dal ebyen o nivo de e e zòn ke nou e rele nan dal ebyen se o nivo de. Me Balen gen e bravo avèk komisè e Ronald Pierre nou wè depi byen dè tan la ebyen depi ke li menm li rantre nan zòn nan yo kòmanse ap fè yon gwo travay tou ebyen menm jan tou genyen e lòt komisè ebyen ki yo menm ki sanse ap travay dirèkteman nan kad dosye sa yo ebyen jan ke nou di w li ebyen se jodi jedi 16 mas la nan gran bonè nan maten ebyen abitan nan zòn Lasèl ki yo menm ki se wout. e nan Dal, Sodo, yo pran 2 endividi nan yon zatrap ki t ap fouye machin ak pasan ki frekante wout sa a chak jou. Aprè koukouwouj sa a, popilasyon an te fè apèl ak otorite polisyè yo e tou swit lapolis te pote soutyen bay popilasyon an nan kad yon entèvansyon miskle. ki lakòz 2 endividi ame sa yo yo rive blese mòtèlman e twouve yo sou kontwòl lapolis e pou kounya jan ke nou sanse sot ap gade 2 endividi sa yo ki. Jis yon segond, pandan se tan medam mesye, 2 endividi sa yo nou wè ki bon ki ke nòmalman nou wè mouri pou pa di arete, nou gen yon lòt enfòmasyon ki di ke se popilasyon an menm ki arete yo, Se popilasyon an ki pran yo menm epi yo remèt yo bay lapolis. Daprè sa ke ki vin jwenn nou bò kote pa nou, se pat fòseman lapolis ki te gentan pran yo men se popilasyon an ki te gentan mare 2 towo sa yo nap gade la medam mesye. Ann tou pwofite salye Salomon. Nou salye tout Ayisyen alawonn badè e nou kontan rantre lakay nou jodi jedi 17 ebyen 16 mas 2023. Badè gen anpil aktyalite e nou wè gen anpil dosye e sitou Madam Lalin pale, nou wè anbasadè fransè pale, e nou wè minis de la jistis la ankò, li menm, bò kote pa l, li pale badem, n ap vini avèk analiz yo talè, nou pale de konprann, enben, sòti Madam Emilie Prophète la, kòman li avili pouvwa Ariel Henry a, Emilie Prophète, minis de la jistis, enben, misye, enben, on di, enben, la madam, manzè, li moutre w aklè ke se pouvwa menm jodi a la ki ap finanse kesyon gang, nou pral detaye ba ou talè, Nan kèlke segonn, n ap pèmèt Pradel kontinye avèk enfòmasyon yo. Wi, n ap kontinye nan menm kad enfòmasyon yo. Nou ap desann rapido presto lakay nou nan depatman Latibonit. Nou prale dirèkteman o nivo de komin de Grand Salin. Ebyen gen yon manb gang Savyen ki tiye a Grand Salin. Ebyen manb popilasyon Grand Salin ebyen yo arive touye Yon endividi ki prezante l kòm yon manb gang Savyen, ebyen idantite l yo pat revele l, ebyen selon rivren e zòn nan, ebyen Grand Saline nan dat jodi jedi 16 mas 2023, ebyen manb nan popilasyon Grand Saline nan depatman Latibonit yo tiye jounen jedi 16 mas la, Ebyen yon endividi ki prezante kòm yon manb gang Savyen ebyen idantite l pat revele ebyen misye resevwa plizyè pwojektil nan tèt ebyen selon enfòmasyon yo ebyen nap di ke ebyen endividi sa kote ke si nap swiv kòm imaj la goumen nou panse ke nou paka lage li men si nou tap swiv ebyen deklarasyon endividi sa kot si nou tap swiv deklarasyon popilasyon an yo bay misye 5 bal si se pa m fè yon pa yon pa lagon pa gita Misye kanpe rèd lap batay paske nou konnen ke nèg sa yo kòw pèse ebyen sizyèm bal la yo bali nan tèt ebyen misye arive pran paske misye paka fè de kò pèse ebyen kò pèse a depi yo bawol nan tèt ebyen se adye ebyen misye li menm li mouri kote ke li avèk valiz li ebyen nap diw ke o nivo de bandi savyen yo ki yo menm ki se dènye tan e yo sanse gen anpil nan yo ki ap tonbe la kote ke o nivo de. e popilasyon an ki yo menm yo sanse ap avanse ansanm avèk gwoup bandi sa yo. Si nou monte o nivo de komin de Liancourt kote ke n ap di w o nivo de Liancourt ebyen e popilasyon an ki yo menm ki arive touye ebyen e 2 antèn ebyen yè ebyen jodi a tou yo fèk sot touye yon antèn la ankò ebyen n ap di w ke o nivo de e Verèt ebyen Verèt la e kote ke nèg yo arive touye la yon antèn ebyen antèn sa ki li menm nou pral gade imaj e foto misye dirèkteman ebyen moun ki se moun vèrèt ebyen yo kapab wè kiyès sa ebyen mesye sa ke nap gade la misye rele dodo ebyen misye li menm li fè klas li te lekòl vèrèt. Ebyen jan nap gade ti jèn sa ebyen misye li arive mouri se e popilasyon an ebyen o nivo de vèrèt ki arive touye li kote ke yo te menm arive e pran e sa n ta rele e lòt 3 lòt bandi ankò ebyen lòt bandi sa yo ki yo menm ki nan men lapolis kote ke Yo menm yo sanse ap bay on pakèt bann enfòmasyon o nivo de komin Dèverè tède pou yo menm yo kapab. On avoka ret on avoka. Theriel fok ou konnen w son vòlè mèt marasa wè pa vin reponn misye menm Theriel avan ou pale vin lajistis vin defann tèt ou pase yo mete w deyò SCH pou vòlè telefòn mèt marasa on avoka ret avoka avoka pa vann nan mache avoka pa vann kwabosal se menm jan viza tout kote men Theriel vin defann tèt ou ayiti Ou kite SCH kay madanm la mwen pou abolotcho pou vòlè telefòn nou bay moun pale avèw. Ok. Bon jounalis map tou aprann nou sa jodi a tande pou moun ki pat konnen teriel son CIA ameriken kote teriel ye al ka fè milyon nenpòt bò jodi a al ka deside di yon ti wi sesi ti wi sela. Jounalis sa yo yo gen pwoblèm pèsonèl avèm men gen youn ladanm toujou kenbe mom jiska devan lajistis li son vòlè telefòn pami yo ki se teriel thelus se mo sak kraze an. Theriel toujou ap frape moun m pa janm di l pase bon moun pa move moun. Pa gen pwoblèm. Pou moun k ap di envo TT bay vag yo bay achiv yo la. Yo pa sekans. Nou gen videyo, n gen odyo. Ou konprann sa m di w? Pa enkyete w. M pa p bay vag jiskobou. Ok? Jiskobou. Paske isi gon seri de vagabon k panse ke yo ka betiza moun. Ou wè m ap fè w panse konsa w ap fè tou. Pa gen anyen m di m pa gen eleman pou sa ok. Donk puiske ou menm ou di ou gen ou kenbe l ou kenbe l paske oparavan lè w fin di parèy ou m panse yon lè w ap ekskize w pou w di a e pa vre but ou kontinye o pwen ke w di ou gen ou gen evidans kounye a w ap chèche konnen bagay m te sesi m te sela w ap bay manti. Dayè m pa t janm kite RCH 2000 nan sosyete paske tout lè m te nan Zenith. M te konn fè Dekriptaj chak samdi avèk Jonis Sentilus. Se yon emisyon k te fèt avèk Johnson, zanmi nou ki aktyèlman Brezil. Se yon emisyon k te fèt pou les journalistes. Kidonk m pa t janm kite rch 2020 re non, non sans. Paske chak samdi m te la. Okontrè, se bagay sa l pral fè m fè kont avèk Guerrier Henry. Paske pandan m nan Dekriptaj epi gen yon deblozay ki pete nan Akademi. Misye pral relem poul dim al kouvri bagay sa yo al nan radyo am di misye non m pap kapab kounye a misye fache bagay sa yo kounye a misye di oh map fè 2 radyo epi pdg a mal jere sa epi m te tou a mwen d'un semèn 2 semèn poum te kite ayiti m tou bay vag e avan m kite ayiti dènyè semèn mwen m pase nan RCH 2000 nan emisyon brase lide avèk Alex Calas sa di wap pale sa w pa konnen Wap peye lè konsekans frè. Donk avoka t pa menm konprann de kisa l pral defann ou an lap vini nan dosye avè w pou l ka konprann bagay yo pi klè se yon peyi difisil donk pa eseye bagay ou konprann sa di lè w atake TT fò w gen bagay nan men w m di n sa deja ok se pa blag map fè e pa blag m vin fè isi ak aprè midi ok nap aprann respekte moun ki fè sakrifis pou kenbe tèt yo. Jodi an Louko Si chak grenn sitwayen tap pale bay peyi otorite bò isi te ka fè tou yo li tap pi bon pou yo. Gon mezenfòmasyon ke moun yo ap fè sou acha dam pou lame. Te genyen yon divizyon ant premye minis Jacques Guy Lafontant. E le super vice prezidan Ardouin Zephirin. Ok. Sou kòmand zam pou l'armée d'Haïti. Ok. Du fait ke premye minis peyi nou yo vin gon abitid ki kòmanse sou lo nan lamòt, se yo ki erije yo. an achtè e vandè zam pou leta ayisyen, tout premye minis ki vini yo toujou panse ke yo ka kontinye sou menm chemen Lamòt la. Procedure d'achat d'armes, d'ammunition pou leta ayisyen vin vyole. Peyi nou vin ajenou. Lè divizyon sa a te detire, yo te di se M 14 spesyal pou yo ta achte pou lame, lòt yo te di se Galil izrayelyen pou nou bay. Tèlman vin gen divizyon ant lekip de Bidyo e lekip de Zefirin, paske dèke w pale de zam izrayelyen an Ayiti, se lekip de Bidjo wap jwenn. E yn fwa ou wè ekip de Bidjo, wap wè Salim Soukar, wap wè kamarad ki nan Akò Montana a, Ti Wouj lan, wap wè tout ekip lan. Depi ou wè ekip, depi ou wè zam Izrayelyen e Brezilyen wap wè ekip sa. Men lòt ekip e Zefiren an li menm li te pwisan paske se yo ki te gen kontwòl Jovenel. Lè pwoblèm nan vin pèsiste, kounye a la Taiwan te rantre o kreno, li te fè leta ayisyen kado yon kagezon zam, premye kagezon zam ou wè lame ap sèvi an la, an mwen wè dezyèm nan yo, se Taiwan ki te fè yo kado l. Men, te genyen. Yon seri de kòmand spesyal ki te fèt pou yo te spesyalize yo lè yo t ap fè kòmand materyèl pou jeni an. Jodi an, tout materyèl sa yo la, nan men kiyès yo ye? Pa bliye m toujou di peyi a gen 2 konntenè zam ki te gen diskisyon sou yo, sou Jedeon yo te nan Académie militaire. Très bien. Jodia m ta renmen otorite kap bat lestomak yo kap dim ke ti lapli vòlè pase yo a, ti lapli gang pase yo a, yo menm si yo pa gang kote 2 container sa yo pase? Très bien. Si jodia la près. Michaël Gédéon pat vle siyen pou te ba otorizasyon de legalizasyon a yon seri de gwo antreprenè ki te fè demand de legalizasyon d'armes de guerre pou yo, m ta swete ke yo di nou sa moun sa yo fè ak zam sa yo, paske Gédéon pat bay otorizasyon pou yo. Men zam yo t ale nan akademi? Byensi, te gen demand ki te fèt pou legalizasyon yon seri de zam, yon seri de gwo chabrak. Bò isit, Jedyon pa t dakò legalize yo. Ann al pi lwen, ann al gade jijman avanyè la, se lè yo te vle sakrifye Henri Lacour, ki se yon teknisyen di Palè Nasyonal. Pa bliye ke otorite yo te di ke mèt Caribbean Market la yo, yo te pote yon pakèt zam de guerre vini yo menm. Te gen yon konplisite ant moun CNDDR yo, nèg ki gen kòb ki peye yo, yo pase pa anba, yo pran de twa vye zam nan men yo epi yo kase fèy kouvri sa. Kot zam sa yo? Dakò wi. Lè nou wè yo vle touye yon seri de moun nan peyi a, se paske yo pa ka betize avè nou wi. A leksepsyon de Mario Andresol kòm otorite anndan lapolis la, nou wè lè yo rele, yo bay pawòl, li pran angajman n, li pale, m pa renmen nou di m ki otorite anndan lapolis la, swa ki la oubyen k pa la ankò, ki janm aksepte pran lapawòl pou fè limyè otou de yon seri de dosye ke sosyete a ta renmen gen enfòmasyon sou yo. Eben. Se paske moun sa yo peye. Sa nou nan ka pale m de enspeksyon jeneral. Yo di a ki enspeksyon jeneral yo di. Sa vle vreman Ezayi avan yè ap di lapolis dè polis. Kote k gen lapolis dè polis la Ezayi? M ta renmen ou di m ki kote. Jodi a Ezayi, men menm nou wè tout goumen m fè avèk prezidan Jovenel Moïse pou sa pat rive la, menm moun ki koz prezidan Jovenel Moïse mouri jodi yo nan mennen n nan move chemen, e menm yo menm kap dirije la wi. Ou pa janm poze tèt ou kesyon? 2 kontenè sa yo ki te gen zam, Gédéon pat vle aksepte livre, li te mande fòk gon rapò ki fèt otou de sa, e fòk otorite yo bay, yn fwa ke Gédéon pa la, zam sa yo pase. Kiyès ki vin pran yo? Kiyès ki livre yo? Sou lòd kiyès? Alò pou di moun sa ke tout otorite kanpe, nou menm kòm Ayisyen yo pa ban nou eksplikasyon, epi jodi a, gon matrakaj ke yo fè pou yo kraze batay pèp la. Yo fè tout moun ap pale de bandi a sapat yo nèt. Fè yo kraze peyi an men nou menm nap fèl vre nap pale de li men ou poko janm tande kilè yon lè te gon kagezon zam ki te debake an ayiti yo te di w mèt li men yo di w se pou ti lavli se pou kris se pou gabriyèl se pou iska yo toujou prè pou yo di w non moun sa yo men e moun ki kòmande yo kiyès yo ye Avan yè map pale ak yon otorite sou menm sa nap di a la. Mwen di chèf la, e nòmal pou nou kite yo touye m paske jan nou vle pou yo pale de ti lapli, de Kris, de Gabriyèl, m paka fè l konsa. Li di m poukisa? M di chèf la tande, depi kilè sekirite piblik la pa bay yon rapò sou lè konpayi de sekirite pou di ke kòmand yo te fè a, Tèl lè, tèl lè, l respekte nòm, men rapò ke yo bay sou itilizasyon yo jodi an, yo pral fè yon lòt kòmand ankò pou gen arm e aminisyon pou konpayi an. Di m depi kilè? M di travay sa a, dènye fwa l te kòmanse, li te kòmanse sou sekretè deta kòmandan an, mesye Himmler Rébu. Depi lò. Kòmanse, yo t dou li te kòmanse. E te gon rapò ki te sòti ki te bo lis konpayi de sekirite, lis de ki lè yo te fè demann yo. Ajans prive de sekirite, rapò endividyèl ki te fèt an 2 tan depi sou Imler Kebut kòm sekretè deta sekirite piblik. M di chèf la, depi lò Ou pa janm gen yon sekreteri deta pou fè evalyasyon itilizasyon de materyèl de lè konpayi de sekirite. Ki dènye fwa te gen yon demand ki te vin devan chèf la pou te siyen, pou te bay otorizasyon a konpayi de sekirite sa yo pou yo te fè kòmand daminisyon? M pa menm pale darm. Paske pa bliye le fonksyonman de la sekirite an Ayiti, m wè tout moun ap di m zam, zam, zam, zam, zam, zam. Zam pafwa son sèl fwa w achte l. Men konbyen fwa w achte minisyon? Jodi an la, yo jwenn yon kantite de minisyon nan men nèg Savyen mezanmi, nan men nèg Savyen. Yo pral di m ke pou ministè enteryè, pou sekretè eta sekirite piblik pa di peyi an ki kote minisyon sa yo sòti? E minisyon sa yo se la depi e sou Jovenel la yo kap goumen toujou? Yèt, se maspinen yo ye mesye. Enben jodi a Louko nou wè sa nap di an la, pi gwo gang nan map di nou ni ankò son leta ayisyen vin tounen yon vas asosyasyon de malfetè. Nèg sa ou menm ki minis jodi an la wa ranje w ak minis sa wap fè pou li epi lap tounen vrèman asansè a ba ou li menm la fè pou ou yo pa fè move zaksyon dirèkteman nan enstitisyon pa yo a. Kenbe. Epi m ta renmen nou di m depi aprè Preval ki minis finans ke nou konnen k genyen ki gen karaktè? Paske vas operasyon ke peyi etranje yo ap fè kont Ayiti an, se atravè minis finans la yo pase pou yo fè l. Pou ki rezon? Pou fè yon kòmand zam, lalwa trase. pwosesis lan. Pa wè? Men kòman pou l fèt. Yon mini, yon premye minis, kèlkeswa jan w te chèf CSPN, pa bliye m toujou di sa, nasyon, mwen m s on sèvitè, m s on gad. M la pou m bay mòd de fonksyonman de la fonksyon piblik. M pa la pou m fè pèsonn otorite plezi. Se de moun ki konsène dirèkteman nan acha dam, de minisyon, et d'équipement pour la PNH ou l'armée. Et tous les trois mondes ça travail ensemble. Monde qui a plus pouvoir là-dedans, c'est le ministère de la Défense. Parce que au vœu de la Constitution haïtienne, seule entité qui a plein pouvoir pour faire commande d'armes automatiques, c'est l'armée d'Haïti. Eh Tant que nous pouvons changer la Constitution, hein, et peut-être ça dit, le commande l'a fait pour la PNH, pour PNH présenter demande lit devant le ministère de, la Justice. Le ministère de la Justice envoie le dosye oprè du ministre de la Defans pou loktwaman de lotorizasyon. Se yn fwa ke minis defans lan fin evalye vrèman tip dam sa yo gen pwofesyonèl sifizan nan lapolis la pou yo, si pa gen, li pral fè fòmasyon kontini pou yo, li bay otorizasyon an, se lè sa sèlman minis finans, minis jistis la sou yn pli kachte, li voye l avèk pwofòma tou sa bay ministè. Fè finans pou debloke premye vèsman pou konpayi an. E yn fwa yo enfòme l ke livrezon an, acha a fèt, livrezon pral fèt, pou l debloke dezyèm nan. Mande otorite isit yo. Nan tout acha ke m di nou sa a la, de prezidan, de prezidan Michaël Joseph Martelly a rive a Prezidan Jovenel Moise gen 9 kòmand dam, de minisyon e dekipman pou lapolis nasyonal. Kote zam sa yo? Ah enben, e otorite yo pou di'w? E otorite yo pou di'w? Men, se paske m te gen yon chans, m te konn pale a yon seri de politisyen, polis serye, kredib, Lè m rele, yo ka di, ah nèg sa ap vin anmerde m la. Se toujou bay peyi m ba la, kèlkeswa chèf ki gen ann Ayiti a, louko deje. Yo ka rele nenpòt. Nenpòt! Lè Arnel Belizè rele yo sou yon dosye, èske yo ka pèmèt yo fè yon ti pwojè? Jodi a, ki kòmandman? Kominikasyon w pa bon, depi. Kominikasyon pa klè ditou DP. Si w rele nou sou WhatsApp, se kòmand ki fèt sou Mario Andresol. Nan 2 kòmand ki fèt sou Mario Andresol yo ou la Louko? M la m la. Ok. Yo ka retrase tout kòmand sa yo de Direksyon Jeneral de Lapolis jisko Ministè dè Finans. Pi lò Pa janm ka gon direktè jeneral pou diw ke men dosye, men dosye, men dosye, men dosye ki te soumèt a ministè de la jistis su la rekòmandasyon de tèl inite, de tèl inite, de tèl inite ki te pèmèt ke m te di ke men sa ki genyen yo. Jodi an kòmand ekipman pou konpayi de sekirite ou wè ke otorite yo genyen an son sèl moun wi ki ka valide l. Secretary d'Etat Securite Public wi. Jodi an ou pa wè yon seri de konpayi ki vini ak yon seri de bagay, ekipman, tout yon seri de bagay. M ta renmen Direktè Jeneral pnh la ou rele l ou mande l depi ki lè l te jwenn yon evalasyon e yon rekòmandasyon ok de Secretary d'Etat Securite Public pou tèl konpayi de sekirite. Jodi a kòman l fè. Si, m pa konnen. Paske jodi a nèg yo pran tout leta a, m di w pou yon vas asosyasyon de malfètè. Gen seri de enfòmasyon ki te aksesib otrefwa kòm sitwayen fò peyi a konnen l. Paske chak fwa nèg yo ap di w les dossiers d'Etat, se w sèl moun wi k ka pale de dosye deta ou vle de la konstitisyon ayisyèn brother. Se swa kot minis defans lan sèlman li ka di w ke Dosye sa a l pa ka pale de li paske se enterè nasyonal. Enben. Sèl li menm lalwa bay dwa sa a. Jounalis. Emile di nenpòt moun ki pale sou dosye sa m ap arete w. E se sèl antite k pa bezwen manda pou l arete kèlkeswa moun nan ki fè yon krim de lèz patri. Lè w rive devan jij wa degaje w. Men jodi an Louko m ta renmen peyi a konnen mal nou se otorite yo ke l ye. Tout sa ke nap di a la louco sin te gen des otorite ki pat nan konfyolo pou ta anrichi tèt yo o detriman de peyi a nou patap rive la. Nèg a zam yo louco de vye map di w sa deja epa yo menm ki premye eleman ki detri peyi a. Se vre ou jwenn yon pakèt ti vòlè, ti san sal, ou konprann, voryen. M tande nèg ap di m pa pale de nèg a zam. Bon m se nèg a zam ou m pa pale de nèg a zam, sa vle di m pè y ap fizye m men men m p ap janm ka fizye yo tou yon lè? Enben. Bon pa gen ralot sa Louko. Nèg a zam pa met kotèks. Nèg a fè betiz se tou nan figi l ou di l fè yon betiz. Chans pa l eskadwon pa l la ka pi bon pase pa w l al vini l fizye w ok. Men jou n ap fè peyi Louko. Je te jure. Se nèg a zam ki ka retire peyi a nan sa li la paske otorite nou yo twò vòlè, yo twò kowonpi ak kap travay nan peyi a. Mèsi anpil, mèsi anpil depi depi se nan plezi. Mèsi anpil. Mèsi anpil. Bon vwala donk se te donk le depite Arnel Belizaire donk su la kesyon de lame se maten donk a lemisyon maten deba. Ok ann ale ann avanse mesye nou gen de pwen ke n ap trete ansanm.